C'est dimanche! C'est le temps de se relaxer! Votre chaîne préférée vous apporte Connexion! Bonjour, bonsoir, sa pral depan de lè ke wap koute nou an, nou menm se Koneksyon, Connexion ki est une synchronisation, nou gen ansanm avè nou jodi a yon envite de mak, yon jounalis, yon ansyen. de radyo Telemetropole e an menm tan li menm se yon lidè politik ki enkontwonab nan politik aktyèl peyi Dayiti. Non li se Clarens Renois ke nap resevwa nan koneksyon. Bonswa, bonjou Mesye Clarens Renois, kòman w ye? Jan kò a ye? Men fòk m di moun yo tou ke ou menm se kòdonatè. Pati Reyini Ayiti. Wi tout a fè e bonswa Sidne m kontan nan koneksyon avèk ou jodi a se yon plezi pou mwen pataje plato sa avèk ou e avèk tout lòt kòlèg ou yo e an efè m se kowòdonatè nasyonal Pati Reyini a pwofesè a linivèsite kòm ou konnen li efektivman jounalis tou ansyen jounalis m pa konnen Jounalis toujou jounalis. Kòm mwen pa aktif m ta ka dakò si w di m ansyen jounalis pa gen pwoblèm donk se yon plezi pou m avèk ou mèsi. Wi rezon ki fè ke nou chwazi envite w nan emisyon se paske nou konnen le pli souvan ou pwone dyalòg nan sa ki gen rapò ansanm avè politik peyi a, nan sa ki gen rapò ansanm avè politik peyi a. Inyon ki se Inyon Nasyonal pou la Rekonsilyasyon e Lentegrite. Lentegrite e la Rekonsilyasyon. Donk natirèlman Inyon se yon pati de santre goch. Tout a fè. Donk, sijè ke nou ta renmen touche ansanm avè w se ki wòl aktè yo jwe nan enstabilite politik? Se ki jan ou konsevwa enstabilite politik la, pa bliye ke li touche tout kouch nan sosyete a nèt? Tout a fè. Donk, se ki demach nou ka antreprann pou nou kapab arive rezoud fleyo sa? Se yon veritab fleyo, ou byen di li, e si nou kontwole nan. laj, m ta kapab di anpe jenerasyon an, antipe mwens ou plis tou, paske m gon tandans yo rele nou timoun ane 2000, lèzanfan dèz ane 2000, ane 2000, e, enben, ou konnen nou nan yon peryòd de 30 an dèstabilite, nou sot nan yon peryòd avan 86 ki te yon peryòd de stabilite diktatoryal, nou antre nan yon peryòd dèstabilite demokratik. Se pa ke demokrasi a pwodui enstabilite non, men se jisteman, pou reponn a kesyon w lan, se aktè yo ki pwodwi enstabilite, ki fè ke demokrasi a pa rive stabilize nan peyi Dayiti, a l'instar de sèten lòt peyi ki pase nan menm peryòd pòstdiktaktoryal menm jan avèk nou. Donk nou genyen 30, 35 an denstabilite nan peyi a, e kisa ki karakterize li? An reyalite sa ki karakterize enstabilite a se enkapasite ke nou genyen, dirijan elit yo an jeneral, pou yo pèmèt ke nou antre nan yon modènite politik ki ta vle tradui l pa des eleksyon pwograme ki vini nan lè pou l vini an e ki pèmèt ke enstitisyon demokratik yo, enstitisyon politik yo an plas. Sètadi, le Parleman, lajistis, legzekitif, ke tout pilye demokrasi sa yo rete an plas. Enben, il faut ke genyen sa yo rele efektivman la stabilite a. Stabilite a se pèmèt ke nou pa chanje gouvèneman twò souvan. Si w vle rapidman pou m ba w yon imaj pou moun konprann sa m ap di a, se paske an 35 an, nou te dwe konnen 7 prezidan de la République sèlman. Men depi 35 an, de 86 a 2022, nou konnen pli de 20 prezidan deja. Sètadi n ale 3 fwa plis. Otan de fwa nou konnen de premye minis tou. Donk wi, nou sot tande M. E. Jounalis Clarens Renois ki se kowòdonatè Pati Ini ki tap fè yon long ale sou sa ki gen rapò ansanm avè enstabilite. Men mwen menm kesyon ke m ta renmen poze w antanke aktè politik, se ki pozisyon Unir Haiti sou kesyon ensekirite avèk enstabilite. Se ki demach ke Union Haïti li menm li antreprand pou l kapab wè ki jan li kapab rezoud pwoblèm sa ke sosyete a li menm l ap konfwonte. Alò, sou enstabilite a, m ta renmen di yon bagay klè. Union fèk antre nan politik, nou gen apèn 8 an, nou te patisipe nan eleksyon an 2015, 2016, e konnya nou nan 2022. Ou kapab fè yon. On kalkil rapid pou wè ke nou ankò jèn, nou se de nouvo veni nan arèn politik la. Donk nou, travay nou se jisteman konsyan de sitiyasyon denstabilite sa a e wè kisa nou ka pote kòm diskou, kòm pwojè de sosyete pou pèmèt ke sosyete a antre nan yon peryòd de stabilite. Peryòd de stabilite a, sa vle di ke pou nou gade ansanm ki pwoblèm nou genyen, nou chita nou diskite yo dan la non vyolans, dan le dyalòg pou ke nou ka rive jwenn stabilite paske nou konnen se sèlman tankou pou m repete m, avèk stabilite ke n kab konn pwogrè ekonomik e devlòpman an favè de tout moun. Mentnan, gen de pratik politik, Sidney, se pa jodi a yo enstale yo nan abitid nou nan sosyete ayisyèn. Lè m di abitid nou, m pran l sou listwa, sou le lon tèm. E pa abitid nou. tankou mwen menm oubyen ou menm oubyen yon moun ki nan jenerasyon sa. Le pèp an, la sosyete. La sosyete ayisyèn an jeneral. La sosyete politik an patikilye m ta kapab di. Gen de pratik politik ki gen pou wè avèk vyolans, gen pou wè avèk priz de pouvwa, e pa de manyè demokratik. Nèg la bezwen pran pouvwa demen maten, l ap chèche ranvèse yon prezidan, li monte yon gwoup lè kako, lè pikè, tout moun, tout nan istwa nou gen evenman sa yo. Ou vin nan zenglendo, ou vin nan gang. Tout sa yo montre w kòmsi gon. Gon konstans nan sosyete a, se ke nou panse ke se pa la vyolans pou n konkeri pouvwa a ou pou n kenbe pouvwa a tou. Donk, sa yo se de zabitid ki vin andomajab pou peyi a, e li domaje diferan sektè yo nan evolisyon yo, evolisyon peyi a frape de yo menm. Donk, nou menm nan UNIR, ki sa nou fè? 1, nou pote yon diskou diferan, nou pote yon diskou ki baze sou non-vyolans, paske nou panse non-vyolans kapab pèmèt ke nou rezoud pwoblèm nou yo. Li baze sou tou dyalòg. Nou di, lò nan yon sosyete kote nou pako eksperimante chita ansanm pou nou pale, pou nou etale pwoblèm yo ansanm, pou nou gade yo an tout verite e an tout objektivite, nou pap janm ka pote solisyon dirab la yo menm. Tout solisyon k ap pase pa priz de pouvwa de manyè entanpestiv, nan rache manyòk, nan koudeta, nan kwatènaso, nan yon pakèt lòt evenman ke nou konnen ki brital nan peyi a, nou wè yo pa bay rezilta. Donk nou menm nan UNIR, nou chwazi kan de la non vyolans lan, nou chwazi opsyon de dyalòg la a la limyè de sa listwa inivèsèl ansenye nou, ke se swa pou Gandhi, ke se swa pou Mandela, ke se swa pou Martin Luther King et les autres, nou wè ke moun sa yo ki nan sosyete yo tap fè fas a de pwoblèm serye, grav. Enben, le dialogue pèmèt yo rezoud li, la non vyolans pèmèt yo rezoud li nan nou menm tou, se chwa pa youn yo e se chwa pa m. Kesyon ke mwen menm m ta renmen poze w, se ke yo souvan konsidere w, bon, yo konsidere w, se pa yo souvan, yo konsidere w tankou yon apòt de la non vyolans. Sa vle di, yo souvan di ke Clarence Renois se yon. aktè politik ki ki preche dyalòg nòmalman. Donk, m te ka di w ou menm se yon ewo an sa ki gen rapò lè m ap di se me mesaje, nan le sans de messager. Donk, natirèlman, se yon ewo de lapè. Se ki jan ou panse ke paske pa bliye ke enstabilite a li menm li M di ke li touche tout kouch nan sosyete a. Donk si li touche tout kouch nan sosyete a, li alimante sa ki gen rapò ansanm avè ensekirite. Donk natirèlman, se kijan, ki jan ou prè pou w patisipe pou w kapab rezoud pwoblèm ensekirite a. Eske si demen, si Dye ve, ou ta va eli prezidan de la repiblik, Eske wap prè pouw chita pale avè tout moun, peu enpòt jan de moun sa yo se yo menm ki tap alimante enstabilite a antre parantèz lensekirite, donk natirèlman se ki pozisyon wap gen vizavi de moun sa yo? Mwen renmen lyen ke w fè ant enstabilite e ensekirite a. Efektivman yo gen de lyen dirèk. Pou ta menm di tou, enstabilite a gen lyen avèk ensekirite e li gen lyen avèk povrete. Wè, se tout yon chèn ke l ye. Chak fwa ou antre nan peryòd, nan yon vi politik yon peyi, se enstabilite k genyen, l ap kreye ensekirite, l ap kreye povrete, l ap kreye e pwoblèm. Donk, kounye a nou di nou menm, ban nou enstore yon eta de dyalòg, kote moun ak moun ap pale, kote milat avèk nèg nwa ap pale. Paske nou menm nou pa nan afè de pitit Desalin kont pitit Petyon, nou panse nou tout se pitit peyi a nou ye, nou ka pale antre nou menm. Nou dwe pale antre nou menm. Donk, si nou fè egzèsis sa, deja se yon, se yon. Mentnan, kiyès moun ki gen dwa antre nan dyalòg sa a? M ta gen dwa di, de manyè global, tout moun. Kounye a m pral distenge moun yo wi. Lè m di tout moun la, li ban li fè yon son panye yo foure tout bagay ladan l non. Men, an nou di jeneralman tout moun, an di tout Ayisyen k ap pale avèk Ayisyen. Mentnan, ki Ayisyen ki gen dwa pale? Si w pa nan prizon, si w pa genyen pèn afliktiv e enfamant sou tèt ou, si w pa genyen larechèch e polis ap fè sou tèt ou oubyen lajistis sou koripsyon ke w fè, Si w pa genyen lapolis ki dèyè w, ki mete wanted dèyè w, sa vle di y ap rechèche w kòm bandi, kòm gwo kriminèl k ap tiye moun, k ap kidnape moun, ou gen dwa ou gen dwa nan dyalòg la. Donk, lè m di tout moun nan, mwen pran l an tèm de kouch sosyal. Lè jèn, lè fam, lè rich, lè pov, lè entèlektyèl, lè analfabèt, tout moun gen dwa antre nan yon pwosesis de dyalòg ki pral ba nou yon konpreyansyon de pwoblèm sosyo grav, fondamantal ke nou genyen yo pou nou ka rezoud yo. Donk, nou menm nan UNIR, n ap konstwi n pou sa. n ap konstwi pati a pou l kab pote repons sa yo a pwoblèm sosyete a. Donk, pou w di m, pa egzanp, kòman m rezoud pwoblèm ensekirite a? Ki rega nou gen sou li nou menm nan UNIR? Ensekirite a, lè n gade l byen, nan manifestasyon kotidyèn li, se jèn ki pwodui ensekirite. Se jèn k al kidnape moun, se jèn k ap tire nan lari. Lè w gade moun y ap montre yo sou rezo sosyo, m ri w wè se yon pakèt jèn ke yo ye. Nou di, nou gen yon politik nou pral devlope an direksyon de jèn yo. pou nou entegre yo nan sosyete a, pou nou ba yo de zopòtinite de vi, pou yo kab travay, pou yo kite sikwi kriminalite e delenkans sa yo. Paske se de moun ki mete yo ladan l. Se de malonèt, politisyen malonèt ki mete yo ladan l. Se de zòm dafè ki malonèt, ki bezwen fè kontrebann ki mete yo ladan l. Donk nou menm nan politik pa nou an, se enstore, etabli yon politik ki fè priyorite a jèn yo pou ke jèn yo gen lòt opsyon de vi e pou yo pa rete sèlman ap trèn yo nan group de gang gen anpil jèn ki nan gang se pa espre yo fè yo antre nan gang paske yo dezespere ak lavi a paske yo pa gen anyen pou yo fè yo pa wè lòt pèspektiv ki genyen pou yo donk sa se yon politik deja pou n adrese pwoblèm ensekirite kotidyèn ki tradwi atravè la delenkans e atravè la kriminalite mentnan dezyèmman il fo ke lajistis jwe wòl li dwe jwe enben nou menm nou pou yon jistis totalman endepandan di pouvwa egzekitif. Enben, lè m Prezidan de la Repiblik, m pa gen pou m nonmen jij, m pa gen pou m kontwole ki jij k ap antre nan Kou de Kasasyon e pa, se m ap fè sa lalwa mande m pou m fè a. E m p ap gen zanmi pou m ap pwoteje tou si l gen yon bagay ki pa bon. Donk, si w fè sa, e se sa nou anvi fè nou menm, enben nou pral gen yon lòt peyi paske nou pral fè l chita sou lalwa e ki pral pèmèt ke peyi a pwogrese. Je reconnais que cette démarche est, c'est une démarche titanesque, ça veut dire, Absolument. oui, li bèl, men sepandan, Kijan w konprann ke yon nèg ki nan banditism, ki nan endistri banditism lan, ki te gen yon train de vie, a veut dire te gen des sommes exorbitantes ke li te konn resevwa nòmalman nan man aktè yo kap alimante ensekirite a, kijan w konprann moun sa li menm la pral soti du jour au lendemain nan ensekirite a? Se ki mwayen, ki pwosede, se ki fòmil majik e matematik ke w apre? anplwaye pou kapab retire moun sa nan endistri banditism. Bèl kestyon, bèl kestyon. Gen plizyè fòmil ki eksperimante nan plizyè kote. E nou menm nan UNIR nou fè rechèch sou yo e etid. E le fèt ke m te jounalis pandan omwen trantan, li pèmèt ke m kotwaye moun ki nan banditism lan tou. M kotwaye jèn yo, m rankontre nèg ki nan bandi, m fè entèvyou avèk yo pou m konnen kisa k motive yo nan bagay sa. E nou sot di la gen de moun ki mete yo nan endistri sa a. Trè byen. Gen plizyè fòmil. Gon fòmil ki rele dezameman. Sa vle di si Leta a vle fè dezameman, l ap pran mwayen pou l fè dezameman. L ap atake gwoup gang nan yo, dezame yo epi pou mete lapè. Men paralèlman fò w fè aksyon sosyal pou w pèmèt ke moun sa a jwenn yon lòt aktivite pou l fè. Sa se yon premye fòmil. Dezyèmman, laprizon, lajistis. Youn fwa ke lajistis kondane w, ou nan prizon. men gen yon pwosesis pou retounen nan sosyete a. Sa yo rele reyensèksyon an. Yo pral reyabilite ou, sa vle di yo netwaye nan tèt ou, nan lespri ou nesesite pou w ap fè bagay, gang, bagay ki pa bon antre ladan l nan yo. Ebyen gen dè psikològ, gen dè sosyològ ki akonpanye ou e yo ofri ou dezopòtinite de sòti, ebyen yo reyensere ou nan sosyete a. Sa fèt tout kote. Ou pa ka pran tout moun ki te nan gang ou mete l nan yon sak epi w di w pral koule l anba lanmè w tiye yo e apre w kòmanse ankò pi rèd sou pa rezoud pwoblèm sosyal yo. E anfen, M ta renmen ke ou tande m byen nan koneksyon. Gon fòmil ki eksperimante Ozetazini pa egzanp. Ozetazini nan lèzane 60, 70, te gen gwoup mafya ki tap ki t kontwole ekonomi amerikèn nan. Gen de gang ki te nan Bwouklin, nan Nouyòk ki kontwole tout espas sa yo. Tank ou wè nou gen geto la, yo gen geto lakay yo tou. Kisa yo fè? Ou gen double politik. Leta gon politik lap fè pou l reyensere moun, pou l reyabilite moun. La police arete, mete la prizon, la prizon rehabilite e reinsere. Eske ou konnen gen anpil gwo bandi ozetazini ki vin gran boksè, ki vin gran chantè, ki vin gran ekriven paske yo reinsere pandan yo nan prizon an. Malerezman prizon nou nou menm an Ayiti son kote moun an andursi ladanl. Yon moun ke yo pran nan bandi l antre nan prizon l soti pi bandi toujou nan prizon an Ayiti. Yo pa bal manje, yo pa trete l etc. Donk reinsertion an son politik ke l dwe ye pou rekipere de moun ki se de fòs de travay, ki se de entèlijans k ap pèdi. Dezyèmman, òm dafè yo, yo gen yon wòl pou yo jwe, e la m ap pale avèk òm dafè ayisyen yo pou yo konnen yo gen yon wòl pou yo jwe nan redui kriminalite e banditism. Ki sa l ye? Ozetazini, a Bwouklin patikilyèman, nan lèzane 70, lòske jisteman ke pwoblèm sa te poze, enben gen yon fòmil ke yo adopte e ki te bay gwo siksè. Mesye ki gen, mesye ki òm dafè yo, pa egzanp, yo desann Site Solèy. Yo di la nou pral fè oun gran zòn endistriyèl. Mesye, ou menm ki te nan ban, ou menm ki nan bandi, ou menm ki chèf gang, ou se responsab sekirite pou sekirize zòn nan dezòmè. Nèg sa yo vin enve, yo fè yo envesti nan grann sosyete, grann antrepriz sa yo. Yo di m ap ba w 1 pousan pou responsab sekirite. M ap ba w 0,5 pousan nan milyon, milya ou pral envesti a. Anben tout bandi konvèti wi. Paske moun nan ou panse li bezwen plis mouri ke l viv? Li bezwen plis viv ke l mouri. Donk si w ba l opòtinite pou l sòti, se yon siksè ke l te ye. E sa rete yon ka dekòl Ozetazini pou montre w ke kòman yo pran de nèg ki te nan banditism, k ap tiye moun pou de monnen e kounye a yo antre yo nan sistèm ekonomik yo vin de pwopriyetè dantrepriz tankou tout gran pwopriyetè la ou menm si sa yon minimòm de pousantaj tou piti enben nèg sa konvèti li chanje paske sosyete a ofri l dòt opòtinite. Si n ap pran jis avan pou m sede plas mwen a lòt kòlèg mwen yo k ap gen pou poze w kesyon si n ap pran Marcel Mauss ki se yon sosyològ li di w ke lè fè sosyo antrèn dè fè ekonomik dè fè ekonomik antrèn dè fè politik si n ale nan fè sosyo sè ke Pa bliye nan katye defavorize yo, nou ka rele yo bildonvil, geto, pa bliye ke majorite moun sa yo pa gen dekwa pou yo reponn a bezwen primè yo. Bezwen primè yo se jwenn manje lè yo leve. Yo pa ka reponn vrèman. E jèn sa yo ki konfwonte kote ke yo pa jwenn, paran yo pa ka ba yo manje vrèman. Yo blije rantre nan band arme pou yo kapab sibveni non sèlman a bezwen pwòp tèt yo e an menm tan a bezwen fanmi yo. Donk natirèlman nou wè aspè sosyal la epi nou wè aspè ekonomik la. Men ann ale nan aspè politik la. Aspè politik la se ke jan de moun sa yo, politisyen malonèt yo itilize yo jan yo vle. pou yo ka, se tankou m te ka di w. Kòm machpye politik. Vwala, kòm machpye politik. Donk, ou menm antanke aktè politik, piske ou se kòdonatè jeneral pati ini an, ou konsyan de pwoblèm nan. Èske ou prè pou chita pou dyaloge avèk lòt aktè yo pou nou kapab, pe enpòt ou ta va arive pran pouvwa oubyen ou pa ta arive pran pouvwa, se ki demach w ap kontinye antreprann pou w kapab ede moun sa yo. Pa bliye, yo ba w sinon l'apôtre de la non-violence. Donk, m panse ke ou dwe toujou kontinye nan menm demach la, kenpòt lè rezilta dè eleksyon, paske moun yo fè w konfyans. Donk, se kisa ou menm ou prèt pou w fè pou w kapab ede jèn sa yo grandi, pou yo soti nan pwoblèm sa ke yo twouve yo la. Paske se tankou m te ka di w ensekirite a li vin parametrik. Donk, se ki sakrifis ou prèt pou fè? Pandan w ap reponn mwen an, mwen menm m ap sede plas mwen a lòt kòlèg mwen yo ki gen kesyon pou yo poze w. Il faut dire, Mesye Clarens Renois, ce fut un plaisir pour moi de t'avoir et de pouvoir parler avec toi de fenomèn ensekirite a et en même temps de enstabilite politik la. antanke aktè politik ki nan sosyete a, paske w konsi aktè politik yo yo menm yo yo yo yo wè yo tankou yon gwoup de presyon. Se pa yo wè yo, se gwoup de presyon an yo ye menm, paske natirèlman yo gen pouvwa pou yo fè presyon sou leta, lè leta pa vle respekte dwa sosyo moun yo, Dwa politik moun yo pou yo fè presyon sou leta pou yo kontrend leta, dirijan yo, pou yo tande moun yo pou yo arive rezoud pwoblèm ki dwe rezoud. Donk, m ap tann repons kesyon m nan, penenpòt m p ap sou plato ansanm avè w. Se yon plezi pou m te avè w tou Sidney e se yon plezi pou m reponn ak kòlèg ou yo tou. Mèsi. E nan sans sa a, m ap reponn kesyon an trè rapidman pou m kapab kite plas pou lòt kesyon yo. E aktè politik yo gen yon wòl pou yo jwe an efè pou yo kapap fasilite, diyalog sa... possible, non seulement avec les euh, jeunes qui trouvent dans situation ça, côté exploité mais entre eux-mêmes, pour que nous instaurions de nouvelles pratiques politiques entre nous-mêmes, pour que ces arguments, avec arguments qui discutés, pour que le noir de l'élection, ce n'est pas ZAM contre ZAM, mais c'est idée contre idée, et personnalité contre personnalité, crédibilité contre crédibilité ou bien non-crédibilité qui va permettre que Enben, elektora a fè chwa l gen pou l fè yo an tout senserite, an tout verite. Donk, vwala, se yon repons trè kout ke m ba w, men m panse ke aktè yo efektivman, chèf de pati politik, kandida, a tou lè nivo, yo gen yon wòl pou yo jwe pou yo retire nan pratik nou itilizasyon zam, pou conquérir des postes électifs. E Nou nan emisyon koneksyon jodi a nap resevwa kowòdonatè jeneral UNIR, pati UNIR, Mesye Clarens Renois. Map di w bonswa, non pa m se Minis Walter. E kesyon pa m nan lap jis, map jis dirèk, map jis sanse, m pap fè anpil detou paske. Mwen tande, m ap tande w talè avèk anpil atansyon, w ap pale de reyensèsyon, de reyabilitasyon ki genyen pa rapò avèk jèn yo ki nan delinkans. E mwen menm, m te menm tande, nan sa w sot di a, m te tande yon spesyalis an sekirite piblik, de regrete memwa, ki mouri, ki se doktè, ki se doktè e. Cadet, E m te tande m li te li te fè menm apwòch la. Men m panse èske nou pa bezwen yon aksyon ki pi dirèk pou le moman paske m panse ke nou gen nou gen de, twa zan, katran n ap prèske tout moun ap sòti seri de rapò y ap di m gen menm lòt lidè politik ki sòti yon seri de dokiman sou sekirite ke ki pa janm abouti anyen pandansetan ke popilasyon an an agoni, moun pa ka sòti, y ap kidnape moun, moun ap mouri. Mwen m panse gen anpil moun ki panse tou ta dwe gen yon aksyon militè entènasyonal. E mwen m ta renmen panse eske ou pa eske ou pa de menm avi ak moun ki panse nou dwe gen yon entèvansyon militè etranjè? Alò, e sèt nou dwe gen yon aksyon fòrt, dirèkt, Men, nou gen dwa analize ki tip daksyon l pral ye, ki tip dentèvansyon ke l pral ye. A Mwen pa kwè ke se sèl solisyon ki genyen. Wi, fòk li fèt, paske jodi a la a, ensekirite ke n konnen an Ayiti a, se pa t li n te konnen il y a dizan, il y a ventan. Li pran de dimansyon, de pwopòsyon egzajere. Lè w gade kalite zam ke de gwoup ame ap brandi sou rezo sosyo, lè w gade kantite minisyon y ap montre w ke yo genyen, lè w gade fasilite ke yo genyen pou yo fè yon seri de zak san yo pa kenbe yo e fè anpil koup avèk yo, ou konnen ke se pa yon jwèt ki la, se yon ensekirite ki òganize, mwen renmen di sa konsa, ki planifye, ki sponsorize e ki tolere finalman. Donk, fòk gen de zaksyon fòt ki fèt efektivman pou rive a bout de li menm. Men, se nè pa tou. Lè w fin fè l, fòk ou poze tèt ou kesyon sou ki altènativ mwen bay moun ki te ladan l lan yo. Paske ou pa p janm ka elimine tout d'un seul coup. Donk, a partir de ce moment, se sa m ta ka rele yon formule ke plusieurs pays konnen, gen des experts, gen des spécialistes ki ekri. Se la carotte et le bâton. Oubyen le bâton d'abord, la carotte ensuite. Gen youn ou lòt. Sètadi, yo konn di pou korije yon timoun, se pa pale avèk li sèlman. Se fò w tape l, men fò w ba l manje tou. Fò w ba l sa l bezwen yo tou. Donk, il en est de même pour des réseaux criminels. Se la carotte et le bâton. Se de jèn k al nan kriminalite, se de jèn ki kite yo mennen yo nan kriminalite, se de jèn ki atire pa la kriminalite enben ou di kawòt e baton mwen baw liv mwen mete sant spòtif pouw mete sant sante pouw paske anpil jèn ki lan kriminalite yo la yo kap vin de gran spòtif demen wi si nou ankadre yo donk wi nou bezwen yon entèvansyon fòt mentnan eske li dwe entèvansyon entènasyonal militè mpa kwè mpanse ke sa pou nou fè fò nou ranfòse polis nasyonal la ke se swa an efektif e an ekipman antrene li, epure l tou, sa vle di retire anndan l move grenn nan yo pou ke polis la kapab fè travay ke konstitisyonèlman e legalman yo ba l pou l fè a, pwoteje e sèvi an. Men, m ap tande w la avèk atansyon ankò, men èske nou pa pral nan yon kòmsi yon dilèm kòmsi si nou nou bezwen yon aksyon ki konkrè pou le moman? Paske sa w di yo la yo ankò mye pou ta kòmsi polis la ranfòse l, mete polis la an konfyans. Men pou le moman, èske sa pa pral pran yon nonb de tan? Angiz m wè nou ta fè efò kòm si pou nou ta ramne sekirite, m wè se agonize Ayiti ap plis agonize, l ap l ap anlize de jou an jou. Kòm si ensekirite a soti de la, li mache, li soti an li te anba lavil, l ap moute Petyonvil, li pran Tomasèl, li pran tout kote. Se sa m panse ke ki te ki ta dwe fèt. Men èske nou pa ta bezwen yon aksyon ki ki ta dwe ki ta dwe pi Pi konkrèt, pi dirèk pou le moman. Ou anvi pou m rejwenn ou nan pozisyon w la? M ap di m rejwenn ou ladan l. Pa gen pwoblèm, se vre. Ensekirite ap vale teren, tankou yo di l. Ok? L ap vale teren. Donk, fò w stope l yon kote. Fò w mete yon limit pou li yon kote. Donk, sa ou bezwen de zaksyon de lapolis nasyonal dirèk ki pou fè l. Donk se sa fè m di fò nou ame polis la. Si l fò ke nou fè apèl a lame ki gen la a, ki pa ankò yon vrè lame a, men antrene l, ekipe l, fè l fè aksyon yo, wi, fò n fè l. Men yn fwa ke w ap fè l, ou oblije panse a aksyon sosyal ke w dwe poze yo tou pou w pa kite yo rekòmanse toutan. Le Brezil, E kòm peyi ki fè fas a pwoblèm sa anpil, e m ta gnla site kèk lòt peyi pou ou nan Amerik Latin nan la tou, ki pa rive nan tèt mwen la toutswit, men Le Brezil konn sitiyasyon sa a, Kolonbi, Kolonbi, vwala, ou konnen l. Donk, Le Brezil ki sa l fè? Enben, li genyen de zaksyon sosyal, pa egzanp, yo rele la bourse familiale, fami, fami, familyal, e sa yo rele la bol, la bolsa fam, familial, ke yo kreye pou bay moun yo manje. Pote swen ba moun nan yo pou sou ou ka elimine trafik dwòg, rezo gang, politik, kontrebann ki antre nan geto sa yo kote gen anpil moun, kote ou ka itilize yo fasilman ladann. Donk, wi ou bezwen baton an, ou bezwen kawòt la tou an menm tan. Men m dakò avèk ou, fò Matisan debloke. Fòk gon aksyon fèt toutswit la. Fòk anba lavil la moun kap sikile ladan l nòmalman. Fòk wout nasyonal nou yo moun kapab anprente yo, yo fè komès, yo fè vwayaj nòmalman. Sa a leta dwe aji an tout rapidite e konkrètman jan koze la pou ke sa a omwen debloke pou yon lavi nòmal plizoumwen reprann. Men aprè le pwoblèm de la kriminalite e de la delenkans fò atake l an longè paske se sur le moyen et le long terme ou pap rezoud li definitivman non. Paske gen de moun ki antre nan kriminalite se ensten an l genyen. Ou konprann? Men genyen pa nesesite e pa pwoblèm ki antre ladan l pou anpeche yo al ladan l ou oblije ba yo des opportunités de vie. E lòt kesyon m pral m pral poze w Mesye Renois se konsènan dyalòg. Pandan 5 dènye ane yo m ap swiv m toujou ap swiv ou avèk anpil atansyon ke ou toujou ap pwone yon dyalòg. Ou toujou ap pwone yon viv ansanm ke lidè politik nou yo, responsab politik nou yo pa janm pran an konsiderasyon. Menm lè yo nan nesesite, yo ta moutre, yo toujou moutre w ke yo pito dyaloge a etranje, dyaloge a lòt moun ke yo dyaloge avèk Ayisyen parèy yo. E mwen m panse mank de dyalòg sa nou genyen an, se pa vle dyaloge a, pa vle dyaloge antre nou menm Ayisyen an, se li k mennen nou nan enstabilite kote nou ye a, kote yo pa vle dyaloge nou. M sonje dènye fwa ou t ap pale de dyalòg, E lè prezidan Jovenel te la, yo te menm panse se pouvwa w te bezwen. E jiskaske y arive tire yon prezidan lakay yo, estabilite, pa gen prezidan sou pouvwa a, peyi ap mal gouvène, se yon premye minis defakto. Èske ou pa tap, ou pa panse Penn, Montana, tout rès akò gè yo pa ta dwe met tèt yo ansanm pou yo ta ansanm avèk Ariel Henry pou yo ta retire peyi a nan sa yo li ye la jodi a? Paske si pa gon akò pa gon bagay nou pap ka fè anyen menm eleksyon tout moun panse se eleksyon ki ta dwe fèt pou ta gon stabilite politik e m tap swiv yè yon bèl sondaj ki fèt ki soti twazyèm m wè moun yo asepte yo vle al nan eleksyon men si pa gon akò politik pap janm ka gen eleksyon sa moun yo ta swete ale a èske èske w pa ta panse nou ta dwe chita ansanm pou nou ta rezoud sa antre nou menm san epa blan oswa yon etranje k ap vin di nou dyaloge, pitan lè etranje a rele nou pou n dyaloge, nou dyaloge avè l. Men lè se frè parèy nou, lè se mesye Renois k ap di nou ann dyaloge, nou pa vle dyaloge. Ki sa w panse nou ta dwe fè pou nou ta chita, pou nou viv ansanm, pou nou ta retire peyi a nan sa l ye a la, pou nou ta dyaloge antre nou, antre frè, antre Ayisyen? Ou gen rezon de analiz la e ou konnen si nou gade pwoblèm nan an pwofondè n ap wè ke li gen yon. Se yon bagay de karaktè, dabitid ke nou pa genyen, nou pa gen abitid pale antre nou menm. E mwen menm mwen etidye pwoblèm de difikilte dyalòg nou an nan tout kò sosyete a. Lòske yon paran genyen yon pwoblèm avèk pitit li, li plis anvi ba l kou dabò olye ke l dyaloge avèk li. Ou wè, nou grandi avèk tout Reflèks sa yo, li vin prèske kiltirèl lakay nou, kankou nou pa vle pale. Sosyolojik. Sosyolojik. Se chèf la, premye bagay l anvi fè, reflèks li gen sou ou, se baton l anvi mete. Li pa pale avèk ou. Donk, nou bezwen reprann tip dabitid sa yo, ke n pa t genyen, oubyen aprann yo, pou nou dyaloge, paske gen de sosyete ki pase pa menm pwoblèm avèk nou, ki fè l. Mentnan, difikilte ki gen nan dyalòg la, se yon pwoblèm de konfyans e de mefyans. si w vle m rele l konsa. Gen defwa moun lan pa vle pale avèk ou paske l pa fè w konfyans, li konnen w ka blofe l, li konnen w ap pase l nan farin, e yo toujou di sa. Donk, nou bezwen kreye yon eta de konfyans, soti nan mefyans karakterize ke nou ladan l lan, pou ke dyalòg la vin yon bagay nòmal nan sosyete a. Lòske yon sosyete an kriz, li dyaloge pou l chache solisyon ansanm. Paske jisteman nou aple a kowabite, a viv ansanm, donk otan ke nou fè dyalòg. E dezyèm aspè gen ladan li, m ba w rezon totalman, Nou pa bezwen tann se etranje a ki di n pou n dyaloge. Nou dwe konnen nesesite pou nou fè dyalòg la nou menm. E lè sa a, nou montre Ayisyen yo, avèk Ayisyen, nou kapab chita ansanm pou nou pale, men se pa lè kòmandè a, blan an vini pou l di w al chita pale pou w dakò pou w pale. Ou konprann? Donk, men li mande reflèks la yo, li mande abitid yo pou nou kase, pou nou chanje, pou ke nou vrèman dè demokrat. Paske lè w moun demokrat, w aksepte tande lòt ki anfas ou a kòm advèsè, kòm konkiran. Bon, mesye Renois, dènye kesyon, m pral bay lòt mesye yo. Dènye kesyon, m pral, m pral jis ale, m ap felisite w ke se, se jis m ap felisite w paske m t ap swiv e sondaj la. Devan, devan yon pil moun ou fini twazyèm. E sè ke gen yon bagay ou fè nan sosyete a, sosyete a apresye. Mèsi. Pozisyon w kenbe yo, ou te toujou kenbe yo pandan ki fè ou remonte moun moun pèp ayisyen an fè w konfyans ki fè yo mete w twazyèm nan sondaj sa. M panse pou ta toujou kenbe menm mantalite a, toujou mande dyalòg la, toujou kenbe menm pozisyon ke pou pèp ayisyen an fyè de ou. E mwen m ap kite plas la E bay Casimir pou pou swit emisyon an. S on plezi pou m te reponn kesyon w yo. E m akeyi konpliman w lan yo, remak ou yo kòm de konpliman, kòm de zankourajman pou n kab kontinye fè travay la. Bonswa Mesye Renoir. Bonswa Casimir. Nou kontan dèske w avèk nou nan Koneksyon. E jan ke nou renmen di l, Koneksyon se yon emisyon kote ke se de jèn inivèsitè k ap fè l. e se yon espas pedagojik kote ke nou mete nan sosyete a pou ede lòt jèn, pou ede sosyete a ale pi lwen. Paske n ap viv yon moman ki difisil e e urgent nan peyi nou kote ke pwoblèm enstabilite, pwoblèm ensekirite pèmèt ke jèn yo pa sitou rete nan peyi a, yo gen yon tandans ale vè leksteryè. E kesyon ke m ta renmen poze w jodi a, paske ou nan koneksyon, e ou se kowòdonatè jeneral UNIR Haiti, e n ap pale de enstabilite politik, ki wòl aktè politik yo. Men se yon sijè ki kwisyal e primòdyal nan sosyete nou, paske de no jou, nou wè ke. Enstabilite a vin yon bagay ke m te kapab di ki prèske gen tandans a aksepte nan sosyete a. E n ap gade ke frè nou yo souvan ap viv de moman atwòs e difisil. E dirijan politik yo pa souvan reponn avèk angajman yo kòm de, m te kab di, kòm de père de famille. E nou souvan wè ke popilasyon an li menm. li lese pou kont e li bay de dirijan vòt yo e o final li popilasyon an souvan viktim e nou genyen egzanp yo klè pandan tout istwa nou nan peyi nou e nap pale de aktè politik yo men popilasyon an menm de no jou vin wè aktè politik yo on lòt jan paske yo pa souvan kwè nan diskou ke yo pote a. Paske popilasyon li menm li vin, jan m te di a, li lese pou kont e l pa kwè e nan aktè politik yo. E kòman ou menm kòm aktè politik, ki diskou ke w kapab pote e pou n te kapab rekonsilye ansanm avèk popilasyon sa ki pa kwè nan aktè politik yo e kòman tou nou kapab rekonsilye tout pitit ayisyen yo ansanm pou nou kapab konstwi yon peyi ki kapab fè mye viv. Se yon kesyon fondamantal e tèm rekonsilyasyon an se yon tèm ke mwen menm patikilyèman m afeksyone, ke m renmen, m ap reflechi sou li depi lontan e ki gen yon pakèt sans pou mwen nan lavi sivil tankou nan lavi politik e nan lavi yon sosyete an jeneral. La rekonsilyasyon dwe yon tèm ke nou reflechi sou li toutan pou ke nou kreye de zòn de rankontr e damitye, de relasyon olye ke nou kreye de zòn de divizyon. Paske se sa ki malerezman nan sosyete nou an, nou bokou plis divize ke nou chèche reyini nou. Donk si w rekonsilye, se ke m aksepte tande w, w aksepte tande m, gen de kote ou ka padone m, mwen ka padone w, epi nou kontinye lavi ansanm, paske nou aple a viv ankò ansanm sou bout tè a. E m renmen kesyon lan Casimir pou m di, gade sa k ap pase antre Likrèn avèk Larisi. Malgre gen bonm k ap tonbe chak jou sou Likrèn, malgre gen lagè, Enben, dirijan peyi a yo kontinye ap kreye des espaces de dialogue. Paske yo di tèt yo, nou pa kab rete nan lagè toutan. Fòk yon lè nou soti nan lagè la, nou antre nan vi nòmal, donk fòk nou dyaloge pou nou sot ladan l. Ou wè, dyalòg zam nan pa bay rezilta ke moun yo eskonte a. Se dyalòg antre moun ki bay rezilta yo. Donk, pou mwen menm, dyalòg antre Ayisyen ki pou debouche sou rekonsilyasyon an kapab sa a. Men, gon kesyon ou te poze talè a la e karaktè jèn emisyon an pral fè ke m di sa m pral di a la a. Men m ta renmen adrese m a jèn yo an patikilye pou m di yo sa. Premyèman, fò jèn yo gade, fò jèn yo nouri prezan yo apati de listwa pou yo kapab fòje avni lan. Fò nou gade nan ki anviwònman n ap viv, ki sa k fè nou pa evolye mye pou nou pa bay meyè de nou menm kòm jèn jodi a nan peyi Dayiti e ki sa n kapab fè diferaman pou demen pou bagay yo pa menm jan. Donk sa son yon travay ke mande jèn yo fè atravè yon yon konsèp ke map eseye devlope nan UNIR an avèk de gwoup de jèn map reflechi sou li menm nan fòmil ki rele reyabite Ayiti, reyapropriye Ayiti, renmen Ayiti e chanje Ayiti. Donk an nou pranl pa dènye fòmil lan pou wè dènye eleman chanje Ayiti. Kijan pou chanje yon peyi? Fò renmenl pou chanjel. Map remonte. Pou renmen l fòk ou fè 2 bagay la, li fè l pou ou. Ou wè lè w achte yon pwodui, achte yon byen, w ap renmen l fòseman paske ou met lajan deyò, ou achte l. Donk lè w reyapwopriye Ayiti se tankou ou reyachte peyi a. Ou di o peyi a pa m li vrèman. M konn istwa a, m konn kilti li, m konn nouriti li, m konn mizik li yo. Enben m renmen l. O, li te bèl! M pa t konn si sa te bèl. M al nan pwovens yo, m vizite, m al nan Sitadèl la, m al gade, m al nan Palè 365 pòt, eksetera. M vin renmen peyi a paske m vin konnen l mye. E anfen, m reyabite l. Reyabite l, se nan lespri m pou m reyabite l. Pou m di tèt mwen, rèv mwen pa dwe rèv pou m al viv aletranje. Rèv mwen se pou m rete la. M ka al aletranje al aprann men fò m retounen. Donk, pou mwen menm, jèn yo, m anvi envite yo vin nan sa. Vin nou bati ansanm refleksyon sa a e nou mete eleman pou nou reyalize yo ansanm. Reyabite Ayiti, reyapwopriye Ayiti, renmen Ayiti, epi chanje Ayiti. Mwen menm kòm aktè politik, ki wòl mwen gen pou m jwe fondamantalman nan kesyon an lan se sa a, se di, e se sa n ap travay sou li, se kreye de politik piblik ki pral adrese a jèn yo an patikilye. Paske jèn yo majoritè, il fo ke nou kòmanse di jèn yo men sa nou pral ba yo fè. M p ap di tout la jodi a la a. e nou viv e dè moman kote ke e ki di nan lavi nou kòm pèp e se dè moman destabilite e gouvènemantal pase chak gouvèneman ki moute yo pa souvan mete a lèv politik yo e e chak gouvèneman ki moute menm pwoblèm nan toujou repete e nou menm nan uni ayiti nou nou gen anbisyon politik pou l te kapab vin dirije peyi a e kòman ke e ki demach konkrè ke nou mennen pou n te kapab e reponn ansanm avèk soufrans popilasyon an o nivo de pwoblèm ensekirite ke n ap travèse chak jou nan peyi nou. Unir panko nan pouvwa a la pou l ta aji e youn nan kòlèg ou la talè a te mande ki aksyon konkrèt ke nou kapab pran. Ou santi gen yon bezwen daksyon. Efektivman. Popilasyon an swaf sa. M panse ke ou menm tankou jèn, ou bezwen etidye, ou bezwen espas de trankilite, ou bezwen serenite, ou bezwen viv, ou bezwen lwazi. Donk, efektivman, li mande dèzaksyon konkrèt. Nou antre nan yon refleksyon. Lotrejou, nou te òganize yon space, se yon espas de refleksyon, de deba, ki pèmèt ke nou wè preokipasyon jèn yo konsènan ensekirite a e bezwen pou yo eksprime, pou yo viv nan yon sosyete kote yo kapab evolye nòmalman. Paske, Casimir, m ap di w, efektivman, mwen menm mwen te konn yon tan kote m te konn al Bisantnè, al Channmas, al woule bisiklèt, al manje krèm, al kenbe men avèk yon jèn fi nou mache dan les allées fleuries de plas piblik sa yo. Jodi a pa genyen l. Donk, ou menm kòm jèn, ou viv nan yon fristrasyon pèmanant. Donk, se responsabilite nou nan UNIR pou nou reflechi sou sa. E, mentnan, mwen pa yon ekspè an sekirite. Men nou gen de politik pou nap antre sa sekirite a. Nou wè atake les zones de non droit avèk jisteman moun kap nouri yo a e gon bagay ke m pat di talè a ou pèmèt mwen di l la a paske kestyon an tèlman laj kestyon ensekirite a ou pa kab rezoud pwoblèm ensekirite a menm si w atake dirèkteman kote gen gang nan yo tan ke e osi byen a la fwa ou pa atake sous kap nouri gang nan yo tou. Paske jèn yo ki nan gang nan Yo pa leve konsa non mwen menm mwen entèvyouve menm jan avèk ou dè jèn ki nan geto yo ki nan gang ki anvi depoze zam nan men dim dabò èske ou panse m gen kòb pou m ta achte yon zam ki koute 2 mil dola donk fòk leta e nou menm nou panse fò leta atake pa la jistis moun kap fè zam ilegal antre nan peyi a e an aval moun kap fè zam antre moun kap bay minisyon e answit. Yon fenomèn ke moun pa di souvan ki nan sosyete nou an jounen jodi a la a. Se yon fenomèn grav ke l ye wi. Nou di l nan yon fraz ki parèt bèl, m ta kapab di ki parèt fòlklorik, ki parèt amizan men se yon reyalite. Rat kay k ap manje pay kay. Sètadi, ou de moun nan leta ki te dwe bay sekirite se yo k ap kreye fenomèn ensekirite a paske y ap tire, non, nou menm nan UNIR Nou pap tolere bagay konsa. Nou vle ke gen yon gouvèneman de de vètyeu, de jan vètyeu, de moun ki konnen ou la ou la pou sèvi, ou pa kab jwe double jeu. Il fo ke nou fini avèk pwoblèm sa a pou ke popilasyon an jisteman reganye konfyans nan dirijan yo, nan aktè politik yo. Wè, e m pral tèmine men gon kesyon m te vle poze e pou m kapab fini, se m wè ke nou menm nan UNIR nou pwone yon espas. e pou jèn yo mwen gon kapab santi ke gen yon afektivite pou jèn yo kote ke pati a pwòch jèn yo ki souvan fristre e ki pèdi espwa m kapab di yon mo ki fò pèdi espwa nan peyi a e m te vle konnen ke ki demach dankadreman ke nou menm nan UNIR nou mete pou n kapab akeyi jèn sa yo e pèmèt ke jèn yo repran plis konfyans nan peyi yo? A. Reprann konfyans lan, l ap long, l ap pran tan. Sepandan, Casimir, e nou eseye mete des espaces de formation. Oke, nou akeyi jèn yo, nou fè mansyèlman dè fòmasyon pou yo e nou pral fè l ankò pli vizib nan rès peyi a. Nou fè yo nan Pòtoprens, nou fè yo dan le Nò, nou pral fè yo dan Lagrandans, dan le Sid, dan le Sidès. Pou ke non sèlman nou enkilke jèn yo nosyon de sivism, nosyon de politik, nosyon m ta kapab di tou de sosyal, sosyokiltirèl pou yo konn Ayiti mye, istorik, pou yo konn peyi a mye, pou yo atache a peyi a, pou yo konprann istwa a, pou yo entegre yo, yon santiman dapatènans pou nou kreye lakay yo. Donk, n ap travay sou sa. Nou poko atenn plen rejim nou, plen fonksyonnman n ladan l, men nou nan chemen an, n ap avanse peti a peti, mete de espas de fòmasyon pou nou akeyi yo, fè yo konnen ke yo dwe vin jwe yon wòl nan politik peyi a. Paske peyi a dwe repoze sou jèn nan. Se jèn nan ki pral pran demen, ke m vle l, ke m pa vle l, nan dizan, nan senkan, gen yon lòt jèn ki pral pran plas mwen an, ki pral mande sosyete a kont. ki pral poze pwoblèm yo, ou kab depite, ou kab majistra nan komin lakay ou, donk il fou ke depi jodi a ou kòmanse antre nan yon konpreyansyon de sosyal e politik peyi w la e pou w gen yon angajman pèsonèl ke w fè ladan l. Mèsi Mesye Carel Thomas, nou pral rive nan fen emisyon an, men m te vle dabò pèsonèlman adrese w tout remèsiman nou e pou tèt ou te mete w disponib pou Koneksyon e nou menm nan Koneksyon nou toujou pwone yon sosyete ekilibre kote ke tout moun gen plas yo nan sosyete a e ou kapab remake ke nou fè altènans nan emisyon nou pa nou pa pran espas la pou nou nou fè altènans nou te nou te gen dabò Sidne answit nou te gen minis Waltè e kounya la nou pral gen Belizè ansanm avèk nou pou n pou n voye yon egzanp Bay on egzanp de gouvènans e nou menm nan sosyete a nou pa nou nou menm nan koneksyon nou pote e e e e e demach sa vè sosyete a pou l kapab kopye sou nou pou n te kapab wè kòman ke nou menm jèn nou arive mete tèt nou ansanm e se imaj sa ke nou voye bay dirijan nou yo pou yo kapab wè Nan ki mezi yo kapab mete tèt yo ansanm pou yo kapab bati yon sosyete ki pi mye, ki pi jis? Mèsi, Mèsi. Mesye Son bèl Kass. egzanp de, de, de koneksyon. M ta kapab di son bèl egzanp de pataj, son bèl egzanp de, de, de vivre ensemble ke nou bay la a e m felisite nou pou sa, ke se swa Sidney, Walter ou menm Casimir e notre cher ami Belizaire. Belizaire. Kòm on di souvan, koneksyon est une synchronisation. Nou eseye senkronize tout bagay yo, aktyalite entènasyonal, nasyonal e sitou gade ki pwoblèm k ap kangrennen sosyete a. Mesye Renois, mwen menm m prale sou bò sa. Geraldo Saint-Armand ekri yon liv ki rele Politique de l'insécurité. Li di ke ensekirite, politik de lestraversyon an, li kòmanse depi 1825 sou Jean-Pierre Boyer e sitou alepòk misye te bezwen yon pwotektora fransèz. Yo di ke li pat sèlman bezwen peye, Jeneral Toussaint tan man di li pat bezwen sèlman peye yon dèt de lendepandans, men alepòk te gen evolisyon. Li te vle kontwole Nò la sitou. Poutèt sa li te bezwen pwotektora. Pwotektora sa ap sevi depi 1825 jiska kounya. La a, ann di ke peyi n, peyi n lò ekstravyasyon, nou gen yon politik kòmsi nou pa ka otodetèmine pwòp tèt nou. E sitou, ann di oligak nou. Politisyen nou yo, gouvèneman nou yo toujou fè ansòt al chèche kòman yo ka gen yon akò, yon akò ki tèlman sere avèk lentènasyonal pou yo kenbe pouvwa yo. E le pli souvan, se poutèt sa an Ayiti nou pa gen, nou ka di dèfwa nou pa gen sa k rele opozisyon an. Paske pouvwa la an fèt, li eseye kangrennen opozisyon, mete l a. pi ba nivo. Sa tou vin kreye enstabilite. Li di premye baz ensekirite lan peyi n se sa. Se sa. Paske politisyen nou an. Lan an di lan enterè mesken yo. Paske m ap toujou di nou. Lan enterè mesken politisyen isit, yo vin met ensekirite a konsa. Mwen menm, mwen vle otodetèminasyon an. Mwen menm mwen vle pou pèp nou an, pou pèp fyèl sa a, kapab di ke yon jou kòmsi ke li pa detann, li pa depann de lentènasyonal. Li pa depann de misyon de l'ONU, de lòt misyon. Se vre, nou fè pati de akò yo ki se enpòtan pou yon peyi, la rekonesans entènasyonal, kapab, kòm si m te ka di w, konvèse avèk lòt vwazon yo. Men, nan nivo ke n rive kounye a, pou n gen yon depandans, menm m di depandans la san pou san. Kouman w konprann sa? Belizaire ou tou antre nan refleksyon trè pwofon e mwen felisite nou e tout ekip koneksyon an pou kalite kesyon ke nou poze yo e ou konnen li banm konviksyon ke jenès la genyen de pòksyon ladanl ki trè entelijant e kap reflechi sou lavni an otodetèminasyon la depandans lentèdepandans osi ou sot soulve li paske nou fòseman nou gen de vwazen e. relasyon ke nou dwe genyen avèk miltilateral yo, eksetera, bagay sa yo, se de kesyon trè pwofon e ki dwe efektivman soti nan teyori yo antre nan reyalite pou l tradui nan reyalite lavi nou. Mentnan, mwen panse ke pou m rezime kesyon la e anbrase l avèk sot lòt kesyon ke mesye yo te poze yo, yo mande yon nasyon. Sa mande yon nasyon. E yon nasyon fèt de ki? De moun. De moun ki ladan l. Donk li mande de moun de kalite. De moun ki gen yon nivo de refleksyon tankou Edmond Paul, tankou lòt otè ke w site e lòt ankò ki p ap pa les causes de nos malheurs. Si nou pa etidye ki sa k koz malè nou yo, nou pa p kapab jwenn solisyon a pwoblèm nou yo. Donk nou bezwen moun. Nou bezwen moun ki kwè nan demokrasi. Demokrasi a gen de valè kardinal ke l mande de tolerans, de dyalòg, ou konprann, dechanj, de vivre ensemble, pou ke opozisyon pa yon ènmi a yon pouvwa, e yon pouvwa pa yon ènmi tou, vice versa, a lopozisyon. Paske opozisyon se yon tan datant ke li ye pou al antre nan pouvwa a tou menm. Donk se yon tan daprantisaj, de kritik, men pou ale, lè w rive sou pouvwa tou. pou kapab wè kisa k te fèt kòm erè pou kapab korije l. Men si pouvwa a panse ke fò l oprime, reprime opozisyon an, donk li kraze, m ta kapab di, posibilite pou li pèmèt ke dyalòg ki se de echanj ant opozisyon e pouvwa a kapab pote fwi damelyorasyon de kondisyon de vi de tou l moun e sur le tan. Donk, mentnan. lotodetèminasyon li pwodui lòske gen tip de refleksyon sa yo nan yon sosyete, ladepandans vizavi de grann puisans li pwodui lòske gen tip de refleksyon sa yo nan yon sosyete, priz de konsyans pou konstwi yon eta nasyon k ap adrese pwoblèm tout moun gen yo, se pa de pwoblèm yon ti gwoup ki vin rezoud pwoblèm yo sou pouvwa, kou l fin pran pouvwa lè fini l bliye rès nasyon an non, men konstwi yon eta nasyon kote chak eleman de nasyon an santi li fè pati a kò sa a e ke l ka defann li. Li se yon patriyòt. M pa pral di yon nasyonalis, paske nasyonalis la gen yon sans pejoratif. Men l se yon patriyòt. Lapatri vle di kèlke choz pou li. Li ka defann li. Li ka chante l. Li ka salmodye l, m ta kapab di. Li kapab glorifye patri a atravè listwa li, atravè prezan li e konstwi lavni nou nan li menm. Donk pou mwen menm, otodetèminasyon e endepandans lan depann de kapasite nou genyen pou nou fè fas a difikilte yo, chèche viv ansanm e rezoud yo ansanm tou. Tankou m t ap di l nan ti fòmil m ap eseye eksperimante la a, reyabilite, reyabite Ayiti, reyapwopriye Ayiti, renmen peyi a e answit pou nou chanje l e se nan mantalite nou pou n kòmanse fè chanjman sa a tou. Reyabilite Ayiti, reyapwopriye Ayiti, renmen Ayiti e sitou chanje Ayiti. Men, jan Milis te di l la, ti sondaj la ou fini twazyèm, an di s on bèl viktwa, E surtout m konnen kew gon bèl ekip dèyèw, wap eseye gade kounya ou ka gade lan media yo gade a travè e surtout jèn. An Ayiti m panse ke pi gwo atou ke tout aktè politik gen se jèn. E ou sot soulve deba a. Pandan tout deba ou te pale de rekonsilyasyon, dyalòg, edikasyon e surtout te di ke kote ke Unir Haïti ap eseye edike jèn yo. Men kounya. Kòm nou pral fini, ensekirite an swa se yon ensekirite ki etatik, ou te di l talè. Menm atravè enstitisyon nou yo, pèp la pa kwè nan enstitisyon l. Epi enstitisyon se garan peyi n. Enstitisyon sila yo te sipoze, m te sipoze gen yon konfyans ladan l ki m te ka di w ki enòm. Depi l di yon bagay se sa, ann mache lalwa, ann mache atravè lalwa. Ki konsèy ou ka pote bay nèg k ap gouvène peyi n yo? pou yo eseye, ann di, adore blazon enstitisyon etatik nou yo. Kouman yo ka fè sa? Paske, antanke politisyen, on ne sait pas, pral gen eleksyon, m pa konnen, trè byento, ou ka vin prezidan, m pa konnen. Le temps fera l'affaire, on ne sait, je ne sais pas. Men, ki konsèy ou ka bay moun k ap gouvène peyi n toujou? Pou yo ka adore blazon enstitisyon nou. Enstitisyon nou yo twò sal, fò yo eseye blanchi yo. M konnen premye eleman de repons n ap pote a se oun mo, la konfyans. Il faut rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Tout sosyete yo k ap konstwi se pou sa yo konstwi, se sou konfyans. Ki konfyans mwen fè w pou dirije m? Ki konfyans ou fè m pou mwen menm mwen dirije w? Eske pawòl mwen an pral vin yon sans pou ou? Ou konnen mo konfyans sa ka parèt yon ti pe, m pa pral di leje, m pa kwè ke tout moun ap konprann sa m vle di, men ban m pran l nan yon fason trè karikatiral e premye pou m esplike li. Si pa gen bòn relasyon ant on papa avèk on pitit anndan on kay, pa gen relasyon. Fòk gen rapò de konfyans. Lè papa w di on bagay oubyen manman w di on bagay, ou kwè ladan l. Jiskaske w grandi, ou vin gen limyè pa w, ou kab diskite, ou kab, men il fo ke gen on kontra de konfyans ki etabli ant moun e moun. Il fo ke gen on kontra de konfyans ki etabli ant mwen e ou menm. Si ou menm Belize ou di Mesye Renois m ta renmen m tande w ap pati m ta renmen ba w liv sa pou achte l mwen m panse w pa lòt kote w ap jwenn liv la si w pa gen m konfyans ou pa ban m achte l pou ou paske w panse m ap pran kòb ou a donk se pou n etabli kontra de konfyans sa nan sosyete a ki pou pèmèt chanjman an reyèlman posib paske mwen ka al kouche lakay mwen kon di moun yo demen m ap a tèt mwen si m fè polis la konfyans. m konnen lan ri lakay mwen an lap siveye paske m peye l pou sa men si m pa fè polis la konfyans m panse polis la nan menm aksyon ilegal avèk kriminèl yo enben la nou nan pwoblèm m kap kouche lakay mwen kòm jèn ou ta ou ka rete ou di avni m asire poukisa paske m konnen leta ap byen jere lajan l pap fè koripsyon avèk li donk se kontra de konfyans sa ke mwen menm Clarens Renois nan UNIR m anvi chèche e m anvi mande jèn yo fè m konfyans sa mwen menm Clarens Renois yo envite m nan 10 gouvènman deja m pa antre M di se yon lòt bagay nou bezwen konstwi nan peyi a avèk jèn yo pou nou wè si nou ka kreye kontra de konfyans sa a pou ke ansanm nou konstwi peyi a. M pap vin ba w manti antan ke politisyen pou m di w si w vote m ou mete m sou pouvwa tout bagay chanje demen maten. Non, m ap di w vote m, travay avèk mwen, nou pral chanje l ansanm. M vle w patisipe nan chanjman an. Se pa mwen k pou pote l ba ou, se nou k kapab fè l ansanm. Il fo ke popilasyon an wè yon lòt tip de diskou pou se pa moun k ap vin di l m pral ba w manje Se pou l di, M pral kreye kondisyon pou oumenm ou fè manje w pou kont ou, manje, ba w travay, ba w opòtinite pou w fè kòb, ba w opòtinite pou w fè envestisman, ba w opòtinite pou w fè pwodiksyon. Lè sa a, ou pral chwazi manje w vle manje a. Men Leta kab toujou la pou l akonpanye, asiste, kore sa w be, ou genyen kòm pwojè a. Donk, ou wè, se, pou mwenmenm, se dabò sa nou bezwen. Nou bezwen yon dyalòg ki pou debouche sou yon kontra de konfyans. Pou nou youn fè konfyans avèk lòt. Fò mwen menm ki nan pèp la, fò moun ki nan pèp la ke n ap pale de li, o non de li menm nan, fò l fè boujwazi a konfyans tou. Ke boujwazi a pa la pou l eksplwate l sèlman, pou l pran tout lajan met nan pòch li al konstwi kay aletranje, men l la pou l kreye anplwa, pou ba moun dèzopòtinite pou soti don yon milye, don yon klas a yon lòt pou pwogrese. Donk, ou bezwen fè kon, menm jan ou fè pwofesè w lan inivèsite a konfyans, paske ou konnen li detantè de savwa, li pote l ba ou, se menm jan pou tout moun etabli nivo de konfyans ou patou pou ke sosyete nou an ka chanje, Mwen kwè dabò nan pwosesis sa a, ou konprann, ki son pwosesis de dyalòg, de konpreyansyon youn lòt ki pral kreye kontra de konfyans sa a, eta de konfyans sa a ki pral fè ke apati de se moman nou kapab rezoud pwoblèm yo pi fasil. Pou peyi n avanse, nou bezwen dyalòg, nou bezwen konfyans, nou bezwen rekonsilyasyon. Donk, lefan, letan nou fè lagè, m oblije fini emisyon an. N ap di w mèsi bokou, Mesye Renois, pou, pou ti pale sa a avèk nou tout staf emisyon an. Jan nou di w li. Koneksyon son senkwonizasyon. Dizon ke nou bay kè nou, nou bay nanm nou. Enplike jèn, tout jèn ki posib, pou nou eseye gade kote emisyon sa ka ale. E sitou tout jèn k ap gade nou, eseye gade kote ou ka fè konfyans. Fè peyi n konfyans e gade nèg gouvènman yo k ap gade nou. Eseye gade kouman ou ka redore blason enstitisyon nou. Paske nou anvi viv lan peyi nou. E sitou nou menm Koneksyon, nou anvi. Twouve yon mwayen pou n gade kòman tout jèn nan, tout nou menm, tout jèn, vyeyè, tout moun nèt ka senkwonize ansanm, paske nou se yon senkronizasyon. Mesye Renwa, mèsi bokou. M ta renmen di yon ti mo jisteman, paske pou mwen senkronizasyon an li rejwenn mwen nan demach ke m ap fè yo. Senkronizasyon se rekonsilyasyon, se inyon, se pale d'un menm vwa, sansib fas a menm pwoblèm yo. E m felisite nou, de Sidney an pasan pa Walter, Casimir e ou menm Belizaire, Connexion, un véritable melting pot. Information, débat, analyse, commentaires sur les infos d'Haïti et